Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon gen yon sitiyasyon panik o nivo de Drouillard men ekoute le dosye konsènan Izo vilaj de Dye ebyen eh se yon dosye ki kapab trennen dèyè li anpil reyaksyon je vu de komantè e de jan ki diz tou senpleman ke di m wi si w pa dakò parèt tout vizaj ou RL pou m konnen si w ap sipòte gang vilaj de Dye a ki rele Izo ben wi paske nou konnen. sou rezo sosyo kelkeswa kòmantè yon moun fè ebyen ap gen moun ki toujou entèprete li nan fason pa li konpròne byen men sa mwen vle di e men sa mwen di mwen di nou ke pa egzanp pou mwen menm 10 nèg kapab mete ansanm yo desann chanèl mwen an konprann byen wi tankou jan karèl te fèl pou mikaben nan eske karèl te gen rezon e avèk lòt nèg yo jan yo te fè l pou moun ki t ap pale nan dosye lanmò Mikaben nan. Imajine kèlken ki a 300 mil pèsòn ki le swiv sur YouTube epi yon senple plent lakòz moun sa pèd chanèl li a. Se sa m vle di nou. Men pou s ki konsèn Izo Vilaj de Dye, je n'ai rien à foutre! Genyen anpil ti pale ki t ap fèt. Anpil pale euh pou di ke ben ekoute se kriminèl notwa Li pa gen dwa kòmsi pou l nan mitan moun pou l ap rekòlte tout siksè sa yo. Izo te reponn sitou ak yon kòmantè de Theriel Thelus. Fò m di nou Izo a li vrèman entelijan. Ou pa wè jan l te pale a Theriel? Theriel, bon bagay, oke. Men Morvan nan, mwen pa ladan l. Ebyen, li te lanse sa n ta kapab rele yon sòt di iltimatòm. Paske bagay yo fòk nou mete yo nan kontèks yo. pou di ke, ekoute, si, pa enposib, yo pote plent, YouTube desann chanèl mwen an, èske m p ap tounen nan menm sa m te ye a? Se te yon fason pou te kapab ridikilize moun, tounen moun an derizyon, moun k ap pale yo, paske se lè menm choz ki ap pwodui. E pou laverite e pou listwa, an n tande deklarasyon sa Izo te fè konsènan pil pale anpil ki te genyen. Bon, m ap salye tout moun nèt ki pral gad videyo sa, kèlkeswa peyi ou ye. E lapli Kris ki li bay bougòy, Vitelòm lan mansonj ou Jeff, Babekyou, Iska, Mikanò, Gabriyèl, Kempès, Timakak, e Likson, Dèdè nou twòp, Timepri, kòman n ye, kòman n ye? Map salye pnh. Map salye Ariel Henry. Map big up dcpj. Nou tout se ayisyen. Map salye Theriel Delis. Theriel Delis, respè. Mpa nan manvan moun sal. Li se yon moun santi li. E fanatik mwen yo. M pa wè kòmsi kijan m ta di nou mèsi. M pa janm pral itilize mo a pou m di nou mèsi non. E moun ki di y ap travay pou Ayiti yo, humm, bon, tande, fanatik mwen yo, an n mete yo klè, fanatik Izo yo. Ok, YouTube, li ban m twofe a, e pa pou lòt anyen l ban m l, e pou mizik m ap fè Yè pou mizik map fè paske mizik mwen gon janl rive sou moun ou wè sam diw la hein mizik rèd ok yo mele ayem yo mede ayem sa poko anyen mpoko fè anyen nan mizik la kounya la gen anpil ayisyen epa tout pou yo ta kontan sa kap fèt la oh izo antre nan mizik si misye te ka ret nan mizik la nèt Ou wè sa m di w la hein? Ki ti plim sa k sou mwen la? Ah, dèfini m a retire l. Hein? Pou misye ret nan mizik Lanèt bagay sa yo, si misye ret nan mizik Lanèt li t ap bon an. E pa sa pou n ta kontan? Bon kounya n ap di oh, non, yo pa sipoze bay misye plak, ee, an n ripòt paj li, tèl bagay. Bon, se, se, bon, se mizik la ki fè m ekate yon seri de sesi sela bay zam. Kounya la nap di report chanel. Si platfòm sa yo se ayisyen ki te dèyè yo. Kounya la fap li di lèt. Ok. Pou nou fin di lèt yo Izo pa sou youn. Nan kisa kòmsi Ok kounya ok fwip yo di lèt. Nou te konnen. Izo pat pat pastè kisak pral nan menl lèl lèl nan menm dwèt map gratem pap just rete map gadel konsa koman pral fè gen plis bagay ki fèt nan peyi a plis sesi sela plis bagay e pral toujou menm ayiti ou priye bondye pou mwen t lan atis nèt ou di repent repent repent humm atis mafya mond lan fanatik mwen yo fèm rive a 1 milyon moun gon lòt plak m bezwen ok. M ale, n ap pale paske m pral dòmi la. Gen 2 blan k sot Etazini k vin kote m la. M pral pale. Le 13 avril 2023, grande stupeur, Izo vient d'être frappé par YouTube. YouTube bay yon lòt rezon, li di li menm li bay Izo plak la, se pa pou zak Izo ap komèt nan peyi Dayiti, men YouTube bay plak sila a, tande byen wi, se paske Izo Village de Dieu genyen 100 ka pou tout sitwayen ki yo menm fè 100 ka sou youtube la nan abone depi ou mande pou plak ou yap ba oul kelke swa ou te rele Vladimir Poutine kelke swa ou te rele Donald Trump kelke swa ou te rele Barack Obama kelke swa ou te rele Ariel Henry donk youtube li menm li antre nan yon pwosedi nòmal bagay la bèl atè a wi la bagay la bèl atè a kounya fòm di nou ke. Plak sa Izo te genyen an yo tou ba li l, se paske misye te gen 100 ka e m kwè kont sa fèmen a 111 mil moun. Donk, piske kont la te gen 100 ka, li fè demand plak, yo voye plak la ba li. Men Youtube pa ba li plak la paske li s on kriminèl, li s on bandi. Youtube just voye plak la ba li paske se yon moun ki sou Youtube. E sa li valab pou kèlkeswa lòt moun nan tou. Menm lè w te rele Iska, w te rele Ti Lapli, w te rele Ti Gabriyèl, depi w te sou Youtube la, ou fè 100 ka nan abone, y ap voye plak ou ba ou depi ou fè demand lan. Konprann byen. Ouvè zòrèy nou pou n konprann. Kounye a la genyen pòt pawòl Youtube la ki se Jack Malone. Li konfime ke Tande byen wi sam pral di nou an Izo Vilaj de Dye kont li an efase men yo pran desizyon sa akòz vyolasyon prensip platfòm nan ki entèdi videyo kap pouse moun fè zak vyolans. Responsab la di lè yo bay Izo plak la se pa pou sa lap fè andeyò chanèl la sa vle di se pa pou zak banditism se pa pou kidnaping se pa pou yon ta de zak ki gen rapò ak vyolans. Men il a son kont YouTube, se valab pou kelkeswa moun nan ki gen yon kont ki gen 100 mil moun, donk depi moun nan li menm li fè demand plak li ebyen yap voye plak li ba li. La grande polémique! Kounya la banm di nou piske Izo te fè yon deklarasyon pou di ke ekoute bon si nou ta efase chèn mwen an eske mwen menm ta pap anvi fèm pase a l'action? Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen ke map pwofite mete o kondisyonèl, il ya un arabe ki ma appele pour me dire RL Portail Leogane kòmanse pa bon. Kounya la mwen vle di nèg yon bagay, menm lè Izo ta kapab genyen yon lide de reprezay nan tèt li, se pa pèp la k pou peye l Izo. Wap chache konn nèg, wap chache konn ekip ki yo menm mete ansanm pou desann chanèl ou a, wa koresponn avèk yo. Men se pa moun kap chache lavi miyò nan pòtay Leyogàn, se pa aktivite yo ki pou bloke, konprann byen wi sa map di nou an. Epi banm di nou yon bagay pou tout moun sa yo kap plenyen kap mandem pou yo wè vrè vizaj mwen an m pa janm nan vòlè a nèg m pa janm nan kole dèyè ankenn bandi konprann byen wi sa map di nou an m vle nou konprann e se la dènyè fwa ke map pale avèk nou konsa ou wè nou menm la kap pale kap plenyen se menm nou menm sa ki te fè izo a 100 k ki te fè video izo yo a 2 milyon de vi epi kounya nap plenyen halte la mwen menm m te rive nan yon moman kote ke Chanel mwen te pran 3 strike. Li te ferme. Men si youn te leve sanksyon an, li tap remonte. Lè sa a, mwen tyeke manadjè Rutshelle Guillaume paske te gen yon video ke Rutshelle te fè sou Corona, yon ti bout video. Epi m poste li, strike. Lè sa a m te gentan a 2 strike. A 34 mil abone. Ebyen lè m tyeke manadjè lan, ebyen manadjè a di ok pa gen pwoblèm. M voye yon email ba li epi li debloke m. Ebyen fò m di nou ke kont la t ap fèmen si m pa t fè demach sila a e se sa k fè jiska prezan m ap remèsye manadjè Rutshelle lan. Ok bon kounye a la fòk nou poze kesyon paske gen yon pakèt moun ki aletranje, moun sa yo k ap fè de kòmantè yo wè reyalite a anpe diferant de sa k ap viv Ayiti, de sa ki prèske anba bouch Izo nan Vilaj de Dye. de sa ki anba bouch Barbecue nan Delma, de sa ki anba bouch Yska nan Belekou, de sa ki anba bouch Ti Gabriel nan Brooklyn. Konprann byen sa map di nou an paske nou menm nou un peu dans la nostalgie, nou vle ke pwoblèm nan li rezoud prese prese, fòk leta li asime responsablite l e vous avez raison. Men se moun sa yo kap viktim de vyolans lan chak jou. E yo menm kisa nap fè avèk yo? Bagay yo pral grav, bagay yo pral grav. Men ankò yn fwa map diw Izo tanpri souple bay pèp la yon chans pa al antre nan lojik reprezay sa li pap bon pou popilasyon an gen yon sitiyasyon la o nivo de site solèy zòn douya mwen m toujou ap di moun yo poukisa yo pa elimine zòn sila fon jan la fè lòt wout lòt kote. Men l ap vrèman difisil paske s on wout nasyonal. Si w ap elimine Douya, se depi pa Kazo pou w ta pase. Epi ou pase pa Klèsin, wout la pa bon. Kounye a la ou oblije toujou frekante zòn sila. Men gen yon pwoblèm paske nan wout sa a. Nèg yo vle fè kidnaping, yo vle vòlè, yo vle piye. Gen yon bagay ki pase maten an. E depi yon bagay pase nan blòk sa a, se de gwoup ou kapab akize. Se gwoup Gabriel, se gwoup nèg je nèf yo. Men majorite bagay ki fèt, se nèg je nèf yo. M pa t gen tan desann nan zòn nan paske bagay la te myèl. Se pandan bal ap tire, m t ap eseye al fè yon kout tèt pou m pase. Men bagay la te twò myèl. Gen yon premye eleman enfòmasyon ki ta fè m konprann ke se ta nèg Tokyo. Men gen yon dezyèm eleman enfòmasyon ki di ke. Ebyen, se nèg zòn nan ankò. Nèg sa yo pral pran yon trelè. Pandan yo pral pran trelè a, yo ta fè m konprann ke genyen yon cha ki dèyè do trelè a, k ap sekirize. Epi pandan nèg yo al fè tantativ pou pran trelè a, sa w tande a la, bal deklannche. Anpil bal pete nan blòk Douya a la, le maten di 14 avril 2023. Bal pasi pala, sòlda vini an ranfò, sa w tande a la, bagay la vin rèd pou lapolis. Gen plizyè moun ki pran bal. Genyen Yon bakòp. Se lè bakòp la fin boule. Lè sa mwen m fon jan la m pase. Mezanmi si w wè se ti rès fè a ki rete atè. Bakòp la boule ra pye tè. Tèt chaje. Aksyon sa kiyès ki poze l souple? Se pa ti Gabriel. Se gen neuf. Kounyala, la, nte chance chance gade yon TF1, Barbecue a parlé du français Et c'est du bon français. Bravo Barbecue. Tu sais t'exprimer en bon français, Le français parisien. Écoutez, Barbecue a dit, chez nous, on ne vole pas, on ne viole pas, on ne kidnappe pas, on ne pille pas. Et on ne tue pas pour le bon plaisir. C'est ça dit. E anpil moun sou strès. Fò m di nou ke gen anpil moun ki ap kite blòk sa paske bagay yo vrèman rèd nan zòn nan. E fò m di nou ke nèg yo ap vize anpil kote la pou kapab mete chèf. Paske pa bliye Site Solèy, Je Nèf prèske kòmande sa nèt. Òmi Ti Gabriyèl la k ap fè rezistans nan ti blòk Bwouklin nan ki li menm pa vle ke pou nèg yo pran blòk sila. Men apre sa, nan tout blòk Plèn nan, a G9 gen kontrol zon sa yo anpil anpil. Poto Prince, Haiti, Un pays sans président, un président assassiné depuis le 7 juillet 2021 et on est en 2023. Le 7 juillet 2023, ça fait deux ans de chaos, deux ans de turbulence politique,